Haiti chérie Pi bèl peyi pase w nan pwen Pa gwen te kite w M pa kwè gen peyi ki rive nan bout spesyalite peyi Dayiti anh. Aprè minis jistis ak defans lan pèp ayisyen te fin anonse ke y a des territoires perdus, gon seri de zòn ebyen nou pa sipoze twò rete tcheke sou yo, Defann tèt nou fas ansanm avèk bandi yo, ebyen kounye a la a, Minis Defans ak Sekirite Piblik la, pèp Ayisyen, fè konnen Bwa Kale a pa bon, Bwa Kale a twò di pou li, men li ta preferab pou nou te ba li yon peni epluche, pèp Ayisyen. Li pa dakò nou, li pa dakò ke nou mete pou bandi yo, se arete bandi yo epi mennen yo bay lapolis. Men se kwa l'histoire? Antouka, ou pral tande. Genyen ex anbasadè Ayiti o Japon an, medam matmwazèl, se mesye ki se mesye Honora, ki fè pati de yon ankèt lapolis pou vyòl li ta fè sou yon resòtisan japonèz. Men sa k pase ki fè nèg yo pa ka kenbe grenn yo, pèp ayisyen? Bagay la du. E genyen ex anbasadè Ayiti nan Lèzetazini Edmond Boshit ki revoke pou vòlò, selon yon selon yon rapò komisyon ankèt mete deyò pèp ayisyen, li menm ansanm avèk yon sèl, yo fè, yo 2 a yo mete tèt yo ansanm, yo fè anbasad la tounen boutik prive yo nan koze fè paspò. Genyen Woudòlf Pyè ki se non pèsonalite Regwoupman Sendika Dayiti ki gen ladan l sendika anseyan, travayè, plantè chwazi pou yo reprezante yo nan KEP a. Daprè pòt pawòl regwoupman Emmanuel Arvelo, Woudòlf Pyè se yon ansyen manm KEP responsab operasyon ki chaje ak konpetans. E koze yo pa fini la pèp ayisyen, genyen sektè demokratik e popilè, ala traka pou lave kay tè. Branch opozisyon an drese, humm, yon bilan katastwofik rejim tèt kale premye, dezyèm, twazyèm vèsyon ke yo patisipe ladan. Kondisyon popilasyon an ap viv pi konplike sou rejim sa a, sitou nan twazyèm vèsyon an, bon, m panse nou pat wè sa, ki gen nan tèt li premye minis Ariel Henry. kote sitwayen yo pa ka manje, ensekirite pou site sa sèlman. Ou kwè se koze? Gen elèv lise Louis Janvi, Louis Joseph Janvier nan Kafou ki te pran lari yè jedi 4 me a. Elèv sa yo ki te mache louvri baryè lòt lekòl prive pou fòse yo fè solidarite e denonse responsab yo nan ministè ledikasyon nasyonal ki pa fè anyen pou yo jwenn pwofesè pou ke yo travay. Tu crois? Genyen regwoupman ebyen sendika Dayiti ki plede an favè òganizasyon eleksyon an nan peyi Dayiti malgre kontèks ensekirite a pèp ayisyen. Donk, daprè dirijan regwoupman an se yon nesesite pou eleksyon òganize dans ce petit pays kòripsyon pou fini ansanm avèk gouvèneman tranzisyon an. Medam, matmwazèl e mesye bonjour! Fouco zanmi enfo paw ki rantre lakay ou, bagay yo konplike. Frèm ak sèm kap koutem gen pawòl men pa gen bouch dans ce petit pays mwen lèm di w ayiti son peyi spesyal la repiblik dè koken sèl vòlè kap rete ou dwe panse se blag byenvini ansanm avèk chak fanatik ki deja konekte e ki kòmanse pataje paske ebyen san èd ou nou pap kapab kontinye avanse pèp ayisyen. Gen minis jistis la, pèp ayisyen ak kominikasyon ki la pou defann popilasyon an, a, pa vre? Bay jistis a sa ki merite jistis, e non sèlman sa tou mete nan prizon sa ki merite mete nan prizon. Ebyen minis jistis la, pèp ayisyen, aprè l te fin di nou y a des territoires perdus, Ala kote moun yo odasye papa. Apre l fin di nou il y a des territoires perdus, li te di nou defann tèt nou fas ak lensekirite paske yo menm yo pa ka fè anyen pou nou. Ebyen kounya la, minis jistis la pèp ayisyen fè konnen ke li pa renmen bwa kale a. Madanm nan pa renmen bwa kale pèp ayisyen hahaha eeyy ala kote gade vòlè pa pase peyi dayiti madanm nan pa renmen bwa kale a pèp ayisyen o mwen yon ti peni epluche ou konn se moun e ti fransè zuzu men bwa kale a twò kru pou madanm nan li pa aksepte ke popilasyon an mete manchèt. Sou prezime bandi yo mesye arete yo pito mennen yo bay la polis men Emili pwofèt fo pa ensi avèk nou eh soyons sérieux kon di André Michel ou di nou gouvènman pa kapab men fòk ou konprann se akoz gouvènman an ki pa pran responsabilite l ki fè n vin tonbe nan bwa kale parapò ansanm avèk sa bandi yo ap fè nou sibi. Fason ke yo ap vyole nou, nou menm chak swa nap domi nan otèl. A lajan peyi a nap gagote. Nou gen pil polisye kap ban nou sekirite, popilasyon an lage de bra pandye, nou pa di l mouri, nou pa di simityè rete vid. Men madam, kounye w pa ka di nou ou pa renmen bwa kale a sa pouw renmen l? Sa sa fèk gade w, men nou menm pa bò isit, nap kontinye mete bwa kale sou vakabon. Depi bandi a atake nou manchèt nan dadal Kote koral la mezanmi kote koral la pèp ayisyen non fòn bay minis la yon ti koral. Pa gen le chwa minis jistis fok nou di w sa klè paske ou fin di nou ya dè teritwa pèdi kou nou chwazi pran manchèt nou pou nou rekipere teritwa sa yo te di nou ki pèdi yo sa fè w mal wi bwa kale a twò di pa fè bandi sa men kisa w vle nou fè la menm menm jan sanm avèk ariel ou met tèt ansanm avèk gang yo epi pou yo fin manje nou non non non bagay la pa konsa. Eske se pa pask ske se pa sè ou se pa kouzin ou se pa fanmi ou yo ap vyole ki fè w ap di nou konsa fè sesi fè sela bon ou te gen solisyon an nan men w epi w te di nou defann tèt nou ou di nou defann tèt nou kòman w te vle pou nou defann tèt nou la kòman w te vle pou nou defann tèt nou atann on bandi vin ansanm a on zam e touye l vin touye nou oubyen l vin kidnape nou pou l detui nou. pou nap chèche lajan ba li, lajan sa a ki pral fini ansanm avèk tout fanmi nou, paske gen de moun yo kidnape, yo mande 50 mil, 100 mil dola ameriken, pou tout fanmi l mache fè pelerinay, prete pèp ayisyen, pou libere moun sa a. Epi kounye a la a, lè yo fin libere l, pou ke tout fanmi an al travay, pou yo mache peye dèt. Dirijan ki pa vle pran responsabilite yo manchèt. Osi senp ke sa. Donk, si w pa vle pran l kale, degaje w, vide ti dlo sou li, oubyen pase ti krache ladan, pa gen wout pa bwa, wach manman, bwa kale. Medam, matmwazèl e mesye, chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Ou kwè se koze? Se moman pou n fè yon kout pye nan anbasad peyi Dayiti nan peyi Lèzetazini Damerik nan Wachintonn DC. Depi nan kòmansman semèn nan, gon dosye k ap pale. Dosye sa a se dosye Edmond Bochit. Edmond Bochit revoke kòm anbasadè Ayiti. nan Washington. Sa k pase nan dosye a? Medam, matmwazèl e mesye, depi lè Prezidan Jovenel Moïse te la, ebyen, tanzantan ou konn wè lè rat ap soufle w pou l mòde w, tanzantan ou tande gon ti soupson anba anba sou anbasadè a. Men a chak fwa ti dosye louch non anbasad la nou anbasadè a soti ladan anbasadè a rapidman toujou met yon nòt deyò pou l di se kanpay yo ap fè pou yo denigre l pèp ayisyen se manti yo ap fè sou li alegasyon mansonjè ti konpran ebyen dènye kouk pou touye koukou a frè se sè byeneme depi nan septanbre 2021 ULCC te anonse gen ankèt yo ouvè sou dosye anbasadè a? Hum! Ebyen kounya la, bagay la tèlman konplike, menm Lèzetazini Damerik ta foure bouch nan dosye a pou jan biznis la ap fèt andedan anbasad Ayiti nan Washington. Depi nan septanm 2021, Depi nan septanb 2021 pèp ayisyen, genyen 14 paspò ki enprime nan anbasad Ayiti nan Washington, sa son ti kal nan koze a map ba nou, pi gwo koze a nou mèt tann pita setè nap jwenn li. Ebyen, 14 paspò sa yo ki enprime, Se nan yon jou konje. 6 septanbre Ozetazini se konje. Men paspò sa yo fèt via kont Roudy Julien. Misye fè konnen jou sa a li pat vin travay nan anbasad la. Eske misye gon doublure oubyen gon zonbi kap travay nan non misye nan anbasad pèp ayisyen? Se kesyon kap poze. Ebyen medam matmwazèl e mesye, komisyon ankèt la fè konnen tout wikend ebyen genyen sè anbasadè a ki se Betina Beauchit ki vini enprime paspò pandan l itilize kont lòt anplwaye. Ebyen medam matmwazèl e mesye, Malerezman komisyon an poko an mezi pou l bay kantite paspò se anbasadè a ta deja fè men toujou selon rapò a genyen mesye Juste ki se yon anplwaye nan anbasad la ki itilize stati l pou l fè divès paspò ilegal se pati rezo kòripsyon piti Ki genyen nan Washington DC. Bon. Pou fon paspò pèp ayisyen, se milyon pou genyen. Byen ke yo toujou di nou se blan ki pa vle wè peyi a, men ayisyen pi vòlè pase blan. Frè m ak sè m kap koute m. Ayisyen tèlman renmen fè lajan sou ayisyen parèy li, pandan l di w se blan kap kraze peyi a, son bagay ekstraòdinè. Depi ayisyen an tonbe nan on kote, ebyen depi se rès k ap pase l pral toupizi tout, tandiske se li menm ki la, ki ta sipoze fè lòt ayisyen yo jwenn dokiman pi fasil, ebyen se yo menm ki pral fè plis kòripsyon ladan. Se pa blag non frèz e sè. Si ke Ou tande pas ou tande viza tèl peyi ap vann tan kòb. Depi gen ayisyen nan ligne nan pèp ayisyen epi ou mèt tann ou pral achte paspò ou pral achte viza sa pri 5 bèf. E si tout fwa paspò ou ekspire Gon fason yo pral fè w peye paspò sa a pou refè l, s on bagay grav ankò. Anpil nan nou k ap viv Ozetazini Damerik, nou konn tande pale de dosye sa a. Souvan nan yon enstitisyon oubyen nan yon antrepriz, li fò e difisil pou yo kite swa de moun ki renmen ap travay menm kote, oubyen frè ak sè ap travay menm kote. Yo ka toujou ap travay wi men kòmsi responsab yo pa konnen si yo se fanmi e anndan tou yo pa montre ke yo gon lyen ansanm. Poukisa yo fè sa? Se pou evite kòripsyon. Men kòman w te ka konprann pèp ayisyen lòt la se anbasadè, gade non ti mennaj, sè, tout nèt reyini kisa w te panse w ta pral fè? Se nòmal pou yo fè anbasad la tounen ti boutik prive yo. Se sèl nan peyi Dayiti ou tande lòt la se sekretè tèl bwat, li gen kouzen l, li gen manman l k ap ba l, li gen papa l k ap siy, li gen tout moun, tout ras li nèt nan bwat la. S on bwat fanmi pèp ayisyen. Se konsa nou fè bagay yo. Donk lè konsa, ki kote peyi a prale? Je ne sais pas. Bon, antouka medam, matmwazèl e mesye, rete konekte pita n ap vini ansanm avèk rès detay yo pou ou. Medam, matmwazèl e mesye, genyen anbasadè Help Moro Honora. Tout kote yo rive ebyen fò nou yo fè skandal frèzesè. Ebyen mesye sa wap gade la ki rele Onora fè pati de yon ankèt polisye ki gen lyen ansanm avèk vyòl sou yon resòtisan japonèz ane pase. Selon enfòmasyon yo, misye ta menm kouri kite Japon san enfòme anbasad la. misye lage kò l nan Amerik di Nò a. Donk, misye twouve l nan yon sitiyasyon trè delika. Misye ki kouri lage kò l nan Amerik di Nò, li di l ap tounen e se pa mawon l ap mawon. Paske fò l retounen Japon puiske ti boubout li se nan blòk sa l ta ye pèp ayisyen. Se japonèz li ta ye. E deja genyen 2 polisye nan dcpj ki ta menm gentan kite peyi Dayiti pou ale o Japon pou al mennen ankèt pou konnen. Medam, matmwazèl e mesye, anbasadè sila a ki te prezante lèt kreyans li a anperè Japon an nan dat ki te 7 oktòbre 2020. E misye te deklare nan lane 2008, premye fwa li te rantre nan peyi Japon, li tal etidye pèp ayisyen nan inivèsite Kobe, li di konsa depi lè l te piti, li te toujou reve vwayaje atravè lemond pou l dekouvri diferan kilti pa rapò ansanm avèk Ayiti, you understand me? Paske paran l te toujou aprann li, kilti ansanm avèk moun ki diferan avè l, rann lavi a enteresan. Misye genlè dekouvri tout kilti nèt pèp ayisyen menm anba jipon. E non sèlman sa tou, sa bay lavi a plis sans. Donk, li etidye Japon pou de rezon, kalite akademik, e non sèlman sa tou, kilti a ki trè trè rich. Misye genlè depase la kilti, li rantre nan lòt kilti li menm. Se sa ke l te di nan yon entèvyou li te bay avèk yon jounal Japon pèp ayisyen. Bon franchman, e tanzantan ou tande nèg sa yo, non yo ap site nan seri de koze louch ou pa konnen sa nèg yo genyen lè yo al fè ti travay la, yo pa ka kenbe grenn yo yon kote. Grenn nan toujou fè plis hit pase travay yo ap fè a. E la l di a. Dènyèman lòt la gwo responsab nan leta y rale bay li y nan kòl videyo l ap bat laponyèt. Sa vle di grenn li fè plis hit pèp ayisyen pase travay l ap fè a. Eske w wè li ye kote kòripsyon rive? Donk, defwa pèp ayisyen m ap poze tèt mwen kesyon, eske gon malediksyon seksyèl ki tonbe nan tèt peyi a? E l klè, ou pa ka konprann on pakèt desizyon ap pran pou yon peyi, se toujou nan otèl li pral pran. Gon malediksyon kay ki tonbe nan tèt peyi a. Seryezman, lòt la pral fon travay nan biwo. Boss la pa menm gade sa ki ekri nan CV a non. Men l gentan wè lajè anba a. Li gentan wè jan pantalon an chita. Li gentan wè jan moun yo kabrase. Li pa fokis sou konpetans lan. Men li plis fokis sou sa ki anba jipon an. Donk pèp ayisyen dèfwa gon seri de moun yo just parèt san CV a san yo just ra yo ouvè lòt CV a pou epi ou wè lèt ap koule epi ou tou rantre kanaran ou tou ret la est ce que tu comprends donk yo ap brase e non sèlman yo ap brase pèp ayis depi ou tonbe nan bras ou pap fè sa ou gen pou ou fè ou pa pran responsabilite ou ou paka pa lage nan tout vye briganday grenn ou pap ka ret anndan pantalon. Se pa kapab yo pa kapab, se pa konesans yo pa genyen. Men sa ki pase pèp ayisyen, grena yo pi long pase konesans yo. A la traka pou lave kay tè wi nan peyi sa. Non pèp ayisyen se serye, gon malediksyon seksyèl nan tèt peyi a. Tout jou nou tande yon akò ap siyen, ou pap janm tande akò a te siyen anba yon pye bwa ki tap fleri, la pote fwi. Mwen tande akò a te siyen anndan yon bout chanm kay. Akò te siyen nan otèl. Akò te siyen agoch men tout gen rapò ansanm avèk krèy. Ha ha Eee depi se desizyon kap pran nan otèl pèp ayisyen. I pap soti la rive la tande sonje m te di nou sa ou pa wè lè lòt gwo peyi yo ap diskite yo ale nan gwo podyòm pèp ayisyen yo reyini popilasyon an nan nan yon stad oubyen gwo seri de gwo sal yo fèmen pou resevwa pil moun pou yo diskite. Men nan peyi dayiti se toujou nan otèl, otèl, depi ou wè otèl ou wè sèks hahahaa bon anmède santem depi ou di otèl ou wè fè bagay donk gon malediksyon seksyèl ki tonbe sou peyi a. Moun yo plis sou fè krèy pèp ayisyen ke yo travay e wap wè yo fè plis hit nan liy sa. Ala traka pou lave kay tè papa Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl Ebyen medam matmwazèl e mesye Genyen Fernando Duclaire ki se yon manb nan sdp Yon branch, an e gen plizyè branch, ki denonse iresponsabilite ak enkapasite responsab yo nan gouvènman an pou mennen bak peyi a. Se anachi total ki genyen anndan peyi a, sitwayen yo pa an sekirite, sa se rezon daprè sa ki lakoz popilasyon an deside pran desten l an men. Nan sans sa a. Moralite men Nou menm Nou gen moralite ee. Nenel cassy tal reponn kesyon nan dcpj deja sou asasina konsil la nan delma 40 be Ala kote gade vòlè mesye pèp ayisyen ann tande. An nou tande tip la, humm se extrèmeman enpòtan pase pa bò isit nou pa gen tan pou nou strese moun ok. E pa bliye ke nou konnen ke popilasyon an ap viv yon moman difisil, extrèmeman konplike. Amen. Popilasyon an ap viv yon moman difisil kote ke se byen domaj, malgre yon nivo, nou te toujou ap di sa, nou te toujou ap kouri dèyè bagay sa, nou te toujou ap pwone sa, nou di ke peyi a li tonbe anba men dè iresponsab, dè enkapab, dè ensousyan, men moun pa t janm vle kwè nou. Men ou son pase lè responsab. Pou fèt de malè men te di sa. E se byen domaj ke jounen jodi a ke se popilasyon ayisyèn nan kap bay tèt li jistis. Se byen domaj ke nou rive la. Paske nou gen de seri de moun ki pa kapab asime responsabilite yo. E je le di sensèman ke Ariel son kon, son enbesil, son esèvele paske li pa ka, li pa ka pran responsabilite l. Efektivman. Men l toujou nan primature, nou poko trennen l mete l deyò. Rale l nan pye. Pasel kèk tap bò dèryèl ala. E si nap gade nap wè ke se popilasyon an malgre ke popilasyon se kontribyab li ye se li k peye lapolis la e se li kap asire sekirite l ankò se popilasyon an ki peye anbriyon lame ke n gen la se li kap jere sekirite l ankò machin nwa yo lap kouri moute yo ki fè Ariel vin gra tankou yon ti kochon an se lajan popilasyon an epa manti non gason misye gra tankou ti kochon k bwè dlo manyòk si wi Ariel rajeni pèp ayisyen Ariel te fini non. Kounya m wè Ariel, figi Ariel gonfle. Ariel gra wi. Ou konn tande lon prezidan la, prezidan pa ka gra pase telman gen sousi, telman ap kouri monte, kouri desann. Yo souvan di pouvwa vyeyi pèp ayisyen men pouvwa rajeni Ariel wi gason. Popilasyon an. Se lajan popilasyon an k ap peye l, men li enkapab de ba l sekirite. E m pral montre nou bagay ki trè senp nan kesyon sekirite pou m montre nou ke se menm moun sa yo, yo pa gen kapasite pou bay peyi a sekirite. Si n ap gade, nou gen 10 depatman nan peyi a, nou genyen 9 depatman ki touche pa dlo. Sela ve di ke nou gen 9 depatman ki benye pa lèzo. Nou gen 1771 kilomèt de litoral. Anndan peyi dayiti. Al mande moun yo konbyen bato gad kot genyen. Al mande yo sa rele gad kot nou konbyen bato. Li gen 4 grenn bato senpleman. Li gen youn ki anpàn. Yo gen 3 ti bato nan men yo la. Y ap siveye lè kot dayiti. Zam ap antre chak jou nan kot la la. Alèzi ke nou wè enkapasite leta sa pou l garanti sekirite. Fò w konprann tou gason. Fò n pa fè pleyonas. Si minis jistis la. Si minis jistis la dcpj ap mande mare l pou enplikasyon l nan trafik zam ak bal kisa w te panse? Lè w nan peyi gason ou wè otorite yo pa ka bay popilasyon an sekirite li senp sèke se yo menm ki kache dèyè ensekirite a mon gason. A! Nou gen 300 791 kilomèt de fwontyè ak la Repiblik Dominikèn. Nou gen 4 pwen, 4 pwen daksè avè yo. 4 pwen daksè. Nou gen Wanament, ki se Dayabonn pou yo. Nou gen bò kote pa nou Malpas, ki se Jimani pou yo. Nou gen Ansapit, ki se Penares pou yo. E nou gen yon twazyèm pwen kote ke nou kontwole senpleman. Sa vle di ke zam ap pase sou fwontyè a. Nou kreye Polifwon an 2017. Polifwon poko gen 5 mil polisye pou siveye fwontyè a. Zam ap antre nenpòt ki jan ann Ayiti. Yo pa gen kapasite, yo pa gen volonte pou yo ba nou sekirite. E si n ap gade nan espas aryèn nou, nou pa bezwen pale de sa. Nenpòt ti avyon antre la, depoze zam, dwòg la. Gon ti avyon ki rele Cessna 177. Li ka ateri sou yon otowout, li ka ateri nan yon chan kann, li ka ateri nan yon chan bannann, sela vle di ke yo vin a zam la nenpòt jan yo vle, e ke pa gen moun kap dirije, se yon peyi ki ale la nou tonbe dan le kawo. Efektivman, men gason se bwa kale li ye. E m te toujou ap di non a kesyon sa. Nou te toujou ap di ke fò moun yo pran responsablite yo. Men jounen jodi a nou wè nèg sa rive la. Se popilasyon an k ap goumen. Se popilasyon ki oblije fè yon lejitim defans paske li se veritab viktim nan. Pandan se li k ap kontribye, se li k ap bay kòb, l ap peye lapolis, se li k ap peye Ariel Henry k ap kouri a machin moute desann, pil moun dèyè l k ap. Twalèt ki kenbe l, mwen m di nou sa. M wè w pèdi bay la, twalèt ki kenbe l? Pase gon jan ou wè otorite piyou piyou piyou rrrr dèfwa yo prèske pase sou pye ou gade nou yon seri de polisye yo gen fòs pèp ayisyen yo tèlman byen manje yo byen manje wi si w ta tande kantite lajan kap depanse pa jour pèp ayisyen pou premye minis manje son bagay ekstraòdinè wi yo gen fòs frè e sè twalèt ki kenbe yo manyen yo genyen. Ay si se pat twalèt ki te kenbe. Lè yap kouri monte kouri desann konsa ou ta wè rezilta. Plan yon pou pèp la. E se poutèt sa ke nou fon apèl. Nou fon apèl avèk lè fòs viv de la nasyon. Nou fon apèl avèk tout sektè nan peyi a. Nou di yo met tèt nou ansanm. Paske fò nou jere pwoblèm sa. Paske enkapasite, enkonpetans, iresponsabilite ke Ariel gen la, li pral nul pa ansanm avèl. Ariel se la nilite pèsonifye ke li ye. Paske li pap bay rezilta la. E nou te toujou ap dil, nou pa pou fè de malè, nou te toujou ap repete sa la. Nou di ke Ariel paka bay rezilta, li pa gen volonte pou l fè anyen la. Se yon kon ke li ye. E jounen jodi a montre nou klèman ke yo pa gen okenn volonte pou yo ba nou sekirite. Yo pa gen okenn volonte pou yo garanti sekirite popilasyon ayisyèn nan. Nou verifye l e nou kontwole l tou. Nou verifye l e nou kontwole l tou. Moun nou pran pou Bondye yo, ki se le Kanada, Lèzetazini, Lafrans, e tou dènyeman la m wè nou pran la Repiblik Dominikèn kòm Bondye. Eeeeh e sak pa bon an wi lakay nou e sak pa bon an lakay nou kòmanse byen frape wi e sak pa bon lakay nou an gason yap fè des alegasyon mansonjè men nou bliye si dcpj te rele Nenel pou vin reponn kesyon nèg yo pa dwat vre nèg. Ayiti pa gen okenn prèv ankò. Le Canada, Le Canada, li menm, se menm jan l fè. Pa bliye 99, li te di ke Jacques Edouard Alexis te patisipe nan krim kont limanite. Apre sa li mande eskiz. Yo fè yon rapò de 169 paj. Sa vle di yo pa janm ka bay oken prèv de sa pa vanse yo. E pou m byen di w, Bob Rae, Bob Rae, ki se anbasadè kanadyen an nan Nasyonzini, misye di konsa ke li pral bay de dosye konfidansyèl ak Lafrans. Li pa menm an mezi pou l voye dosye ba Ayisyen parèy nou. Li pa menm an mezi pou l voye ban nou. Pase nou sousou, pase nou rete ak moun. E pa tout jounen m te wè yo nan anbasad, nèg sdp yo. Pase nou sousou, nou visye vre, e visye n visye, osi senp ke sa. Ay kòman w te ka konprann pèp Ayisyen, pou w nan yon peyi, ou se dirijan, Epi w tande s on lòt peyi k ap sanksyone dirijan w pandan l ap dirije! Èske w wè de betiz mesye? Le Kanada, Lèzetazini, Lafrans etsetera ap sanksyone dirijan w pandan l ap dirije w ha ha e w nan pwoblèm l ap chèche solisyon pwoblèm pou w non m konfyouz. Sincèrement peuple haïtien tête mwen fèm mal. Yon nèg kap pale w de la justice, la justice, la justice dans ce pays les etats unis canada sanksyonel paske lap finanse gang nan peyi a epi lap pale w de la justice lap mande w pou arete bandi yo mete nan prizon ha ha ala kote gade vole papa se peyi dayiti. Ala kote gade visye mesye se peyi sila. Non bagay yo pa piti menm non pèp ayisyen. Ou gon nonm kap dirije premye sitwayen peyi a non li site nan touye prezidan. Li refize ale la jistis. Atò kounye a la lentènasyonal sanksyone Ariel map di alegasyon m pa ka di alegasyon. Ave di plimen poul la pa pa kitel rele rat konnen chat konnen barik mari a rete la. Majorite moun sa yo yo sanksyone nou konn toujou tande non yo ap site nan dosye louch nan peyi dayiti men kisa lajistis fè ka yo koken a chak fwa non yo site yo di se pèsekisyon son seri de moun ki sibi pèsekisyon. Oh Letènèl papa son seri de moun yo fè vi yo yo ap pèsekite yo lòt la debake nan lona l fin leve lajan lè l t ap leve lajan nou pat konnen non kou ulcc rrrr li mete rapò deyò dèyè l pèp ayisyen. Woy, li pran laprès. Woy, li met nòt deyò. Woy, li twite. Woy, m pral lajistis. Woy, y ap fè manti sou mwen. Menm lajan lona sa a, li chèche lòt tèt pete, li ba yo chak mil goud, mete yon bann rara deyò, manifestasyon. Lè l prale nan lajistis, prenprenten, prentenprenpent, prenprentrenprenprenprenpren. Gade, y ap danse epi yo ale devan Juge la epi yo deyò ap fè bri libere entèl juge la ap poze kesyon epi ap bay presyon deyò epi lajan pèp ayisyen nan mouda pòch yo humm atò lè yo dim yo sanksyone dirijan sa pou vòlè lè sa mwen menm m paka di manti pasem konnen yo pa dwat vre m paka pran pou yo E lè ke yo fin poze aksyon sa yo, se menm moun sa yo ankò ki di w konsa, Lèzetazini, Lafrans ap kraze enstitisyon. Tandiske lè ULCC soti yon rapò, menm si bagay la nan men yo, menm si yo ap vòlè pèp ayisyen, yo di se pèsekite yo ap pèsekite yo nan vòlè yo ap vòlè afè moun. Ou kwè se koze? E yo aranje yo jwenn jij vòlè parèy yo, yo peye pèp ayisyen pou blanchi yo. E lal di a nan koze a. Yo kenbe lòt la men nan sak avèk pil bal, pil zam. Yap dou se manti yap fè sou li. An pou egzanp klè Pierre Esperance dènyeman. Gen de bagay se kriye pou ta kriye men ou oblije ri pase ou pa ka fè tèt ou soufri frè se sè. Nou vòlè vre, nou kowonpi vre, nou pa onèt vre. Depi yo gade je lapli pa nan nou l make kòripsyon. Ala traka pou lave kay tè papa. Frè m ak sè m k ap koute m, ebyen genyen Jij Walter Wissaire Voltaire, ki odisyone yon fwa ankò jedi 4 me a ansyen minis jistis la Berto Dorcé nan kad dosye trafik zam ak bal bato Miss Lili, kote divès moun deja dèyè 4 miray Frèz e sè byeneme an nou swiv kòman konpè Bèto Dòse ta pull up ebyen nan la jistis ann gade videyo sa ansanm. Donk se minis lan kap desann la pèp ayisyen an tu konpran li nan machin blende machin yo rèd machin yo lou li pran ti katab li li pral reponn kesyon. Ay lèn fin òganize nou epi. Epi gade yo, wap wap konnen yo serye, ki kote ki bon. A la traka. Men poukwa? Poukisa bese tèt sa gason? Eh eh non non non non non fòn retounen siman misye son kouzen Ariel kòm si nou vle men poukisa bese tèt sa eh ala traka pou lave kay tè papa medam matmwazèl zè mesye mwen m toujou di nou kòman lajistis nan peyi dayiti fonksyone. Wa nan prizon e pou ga avoka ou epi jij la pral jije w demen maten gon bagay ou te fè nan aprè midi avoka gentan pale a jij la epi gon kòb ou pral bay pou yo libere w ou konn sa w fè? Avoka soulign nan, ou menm ki nan prizon an soulign nan nap pale a jij la nan telefòn. Eeyy wap pale a jij la nan telefòn wap di jij la ou pa bezwen enkyetel tout bagay ap aranje tu konpran ebyen kòb la deja disponib jij la gentan konn ki kantite lajan lap fè depi nan aprè midi ase avoka metel soulign nan sanm avèk prezime a epi sa w tande a pèp ayisyen yo gentan aranje yo. Lè w tande dcpj di mare entèl pase li gen pil prèv nan men l, ebyen lòt la li menm li gentan kachonba raje avoka l gentan ranje a jij la epi bwa kale pèp ayisyen. Ensi va la repiblik. Epi sa w tande a, se toujou alegasyon mansonjè, manti yo ap fè sou yo. Kòmsi se mwen menm ansanm avè w ki gangsterize peyi a. Ou kwè se koze? Medam, matmwazèlz e mesye, genyen gras ak sipò FAES epi Meri Kwadèboukè. Pwoteksyon Sivil nan Kwadèboukè distribye mèkredi 3 me a anviwon 200 kit alimantè bay plis pase 200 moun nan vilaj Kazimi. Benefisyè yo se yon gwoup sitwayen ki kouri kite kay yo nan zòn Onavil akoz pwoblèm ensekirite. Depi yon bon bout tan, anpil nan abitan ki t ap viv nan zòn sa oblije kouri kite zòn nan anba kout bal bandi pou al refije tèt yo nan Vilaj Kazimi ki twouve l nan komin Kwadèboukè. Gen Widlande. Sayil, ki se majistra adjwen komin Kwadèboukè, alafwa kòdonatris pwoteksyon sivil komin sila, medam, matmwazèl e mesye, ki te ba nou divès detay nan mikwo Josué Belamour. Nou la jodi a nan kad yon distribisyon n ap fè avèk 2 viktim, 2 moun ki te kite lokalite pa yo, tankou moun sa yo te soti di kote Donavil. Yo vin ebèje yo nan lekòl nasyonal Lumane Casimir. Donk jodi an la nou jwenn kichòy nou pote pou yo pa le byè de la meri de la Kwa dè Boukè presizeman majistra Edwin Pervil answit pa le byè osi de mesye Paul Henri direktè FAES lan nou remèsye l tou. Donk se sa k fè ou wè jodi a la gen gran distribisyon sa a. Paul Henri Voltaire, direktè FAES lan, se li menm ki fè nou don 200 kit pou nou kapab bay avèk benefisyè sa yo ki la. Sa nou ba yo a pa sifizan. Nou ta sipoze ba yo de kit ijyenik, nou ta sipoze ba yo tou matla, nou ta sipoze ba yo tou dra, gen anpil bagay nou ta sipoze ba yo ke nou menm nou pa gen kapasite pou le moman pou nou kapab reponn avèk demand yo. Men nou espere ke yon pwochèn fwa. Ap genyen mwayen pou nou kapab sèvi tout moun sa yo. Moun Onavil yo, n ap di yo kenbe fèm pa lage paske nou konnen depi lontan nou toujou nan kouri. Se pa yon bagay ki vini pou lapremyè fwa. Nou toujou nan kouri, se yon moman pou nou abitye avèk tout bagay, sipòte yo, pran yo avèk kè ouvè epi ret tann sa Bondye kapab fè. Jodi a la se moun Onavil sèlman nou touche. Apa la nou pa gen lòt moun ki nan abri men nou gen moun ki nan kominote hot. Lè nou pale de kominote hot se de moun ki ebèje kay fanmi yo, kay zanmi yo e gen moun tou ki lwe kay tou andedan komin nan men moun sa yo nou pa vrèman gen yon chif egzak e kote yo ye egzakteman pou nou ta kapab rive touche yo tou paske yo menm tou menm lè yo nan kominote hot yo nan nesesite tou. Donk, mèdam, matmwazèl e mesye ou tap tande ebyen e. Widland, ki se majistra adjwen komin Kwadèboukè, y ap kontinye bay moun yo ti kit ann atandan yo tann sa Bondye ap fè pase lesyèl ap desann pou vin plante diri sou latè ansanm avèk patat, joumou pou ke Ayiti kapab soti nan pwoblèm grangou. Men medam matmwazèlz e mesye, yè tou fòk mwen di w, gen gwoup andikap yo ki te debake devan ministè sosyal pase bay la pa bon nan men yo, bagay la di, grangou nan kò yo, an nou tande Sévère pou plis detay. Delege Gwo Sam nan ki se François Dieubery mande Ariel Henry ak HCT an fè yo tout sa yo konnen pou yo vanse ak. Yon gwoup de moun nan sosyete an ki vilnerab Moun nan petèt te pèdi yon pye l nan yon katastwòf natirèl notaman nan 12 janvye 2010 tranbleman de tè ki te pase a gen anpil moun ki te pèdi yon pye, yon ponyèt, zye yo. Moun sa yo gen ki fèt ki te pè ki vin avèg oubyen yo fèt tou avèg kèlkeswa moun ki gen yon andikap. Enben, yo te plante pikèt yo douvan Ministè Afè Sosyal nan Avni Chal Sòmè. Poukisa, zanmi entènot? Nou sonje pwogram apezman sosyal gouvènman an lanse a? Bon, nou konnen, se plizyè apezman sosyal. Ki apezman? Ki sosyal? Ha ha ha ha ha! Ki apezman? Ki sosyal? Atò tande tranzisyon, kòman tranzisyon an rele ankò? Rupture. Yon gouvènman apeze epi kounye a apezman sosyal. Apeze sa vin nan kò nou tout jan. Apezman sosyal ki lanse. Gade moun ki di pou yo ka fè kòb, pou yo ka fè zanmi yo, pwòch yo, moun yo te leve nan, yo te chita sou menm ban lekòl avè yo pou yo ka fè yo fè kòb. Non, n ap fè kòripsyon ansanm. Se yon bagay konsa li ye. Ki apezman? Ki moun ki nan grangou k pral jwenn manje? Depi ki lè dirijan ayisyen te fokis konsa sou yon seri de moun ki pa ka manje nan peyi a. Li t ap resi bon. Men plizyè dizèn moun andikape te plante pikèt yo, zanmi entènot, douvan ministè afè sosyal. Pou kapab mande minis lan lajan ki nan pwogram apezman sosyal la fè yo jwenn li souple. Dayè, Kès Asistans Sosyal direktris li ap reflechi dèyè kat miray. Atò, atò gason, bon m di w, ou wè ret lajan? Aa, aa. Il faut pa ici avec nou. Ou wè ret lajan? Si Edwin Tonton an responsab kès asistans sosyal, madanm nan se milyon pa mwa, son fanm milyon dala, non milyon goud, how do you say goud an anglè? Son fanm milyon goud, Kounya la ou panse ti pèp la pral jwenn? Son lajan kap pase sou do pèp la. E piske CAS se ministè afè sosyal ki dirije l, yo vin douvan ministè afè sosyal pou di minis lan voye je gade yo. Yo gen plizyè mwa yo pa ka jwenn ti kòb la. Kòb yo mete nan bidjè pou kapab pèmèt yo ralonti souf fè yo jwenn li. Anpil ladan yo denonse minisè ki daprè yo menm pran lajan sa fè chemen kwochi, bay ti boubout li. Enben nou pral pèmèt ou koute kèk ladan yo ki ann swiv kòman sa te ye douvan ministè afè sosyal Yo te pale konsa nan mikwo Tag 509. Dèske 21 milya gitan kòmanse lontan sa, yo di nan 8 mwa, l ap fini, gitan gen prè de 2 mwa k boule ladann, apre sa w pral tande y ap bay rapò, di tout moun te jwenn, nou menm. Wi vre, se 21 milya de goud dekese pou moun ki pa kapab yo. 2 mwa gen tan boule, sa yo fè ak lajan sa? Gade yon peyi mesye. Atò ou k te ka di m gen peyi k dous sou latè pase Ayiti? Pa ka gen peyi k dous sou latè pèp ayisyen pase Ayiti. Venteyen milya. An sa e bouda moun a, e ti lajan epis. Venteyen milya goud pèp ayisyen. Ti lajan epis, ti lajan pou met kawotchou nan machin. Ay si nèg yo ka fumen 3.4 milliards de dollars lajan petro yo fumen lajan fumen yo fumen lwa sa yo fè ti 21 milliards e ti bagay pou Ariel ansanm avèk sè sè patizan yo distrè yo pa pa. Kòman antanke moun andikape nou met pye nou atè a la pou n vin di pa a plis devan nou jwenn. Eske n bezwen jwenn? Wi! E sa k fè n vin kot Pyè Riko jodi a. Epi an menm tan, pou nou di Pyè Riko, minis, kesyon kès asistans sosyal ke l fèmen an, nou pa konn rezon an. Kès asistans sosyal s on kès ki la pou asiste moun andikape yo. Politik antre ladan l. Depi lè politik antre ladan l lan, nou remake, anwo anba moun andikape yo pa ka jwenn sèvis. Gon madam ki t ap dirije CAS. yo pranl yo metel nan prizon san kondisyon nou pa konnen pa a plis b nou menm nou bezwen sèvis an menm tan nap mande liberasyon madam nan pou moun andikap yo jwenn sèvis paske n pa jwenn okenn solidarite de moun e gouvènman an poun konnen egzakteman de kisa kap fèt e sak fè nou menm jodi a nou devan ministè afè sosyal ki se minis pè pa nou, ke gen 21 milya dola, 21 milya de goud ki ladan l, nou pa konn rezon an, nou pa konn kote l pè pa, kote l moute, e sa k fè nou menm nou la a jodi a. Vrè rezon, nou esplike l deja. Te genyen 3 milya de goud an 2022 ki te la a. Lè n gade anwo, lè n gade anba, 21 milya de goud sa nik, 15 milya de goud sa nik disparèt, nou pa konn kote l fè. Nou pa jwenn anyen. Yo di n gen ti bay kap jwenn pa bon kach. Yo di gen ti gen ti panye de solidarite. Gen restoran kominotè kap fèt. Nou gad anwo, n gad anba, nou menm moun andikap yo n pa jwenn anyen. Pou yo moutre Pierre Rico son nèg serye l ye yo ba l 21 milya. Bon, si nou menm antanke moun ki reprezante prè de 10 pousan popilasyon k pli vilnerab. Pase gen 1 milyon 500 mil moun andikap an Ayiti nou pat jwenn anyen. Pa kisa kounye a nan 21 milya sa a nou pral jwenn? Se sa k fè nou vin fè mesaj la pase jodi a pou n di Pyè Riko nou fèk kòmanse, mèkredi si Dye vle n ap sou beton an pi rèd ankò pou nou di Pyè Riko 21 milya goud sa a fò nou fò n mande pou politik la retire kò l nan CAS pou teknik lan rete nou menm pou n jwenn tèt. Sou tèt kontre an pòt pawòl e responsab dwa fanm, SEDPH, Solidarite pour la defans dè dwa dè pèsòn andikape, Andikape. Jodi 4 me sa, mwen menm mwen la spesyalman pou fanm andikape yo. M ap di minis Pierre Ricot konsa, nou te nan lari nou t ap mande 3 milya de goud la pou fanm andikape yo jwenn sèvis. Fanm andikape yo konn fè komès tou, nou pa ata gaz, nou bezwen mwayen pou n fonksyone, nou konn travay. Nou ka travay, senpwen nou pa wè a pa ka fè nou fini pou sa. Minis Pierre Ricot, choti a moute sou non nou twòp, men gen yon ti kal konsyans. Nou vin mande èske nou ret yon ti kal konsyans toujou? Nou menm k ap viv Kanaran, Soufis, Site Solèy, k ap viv anba mòn kabrit, Kwadèboukè, èske minis Pierre Ricot a tout minis Ariel Henry, minis finans lan, èske yo pa gen yon kè menm? Èske kè yo se wòch li ye sèlman? Èske yo pa gen yon kè de chè menm? Èske yo pa gen san? Èske yo pa gen dlo menm jan avè nou pou yo konnen nou se moun menm jan avè yo? Yo konsidere nou tankou objè, andikape pa objè. Lè kòb la vin nan men yo, y al boule l nan otèl, pa gen kote pou jwenn yo, malgre nou mande, nou mande. Nou te fè yon silans pou nou te tann pou nou wè èske 3 milya a t ap rive sou nou. 3 milya de goud la pa janm rive sou nou. A notre grand etonman, lè nou tande nan medya, nou tande se 21 milya yo bay minis lan pou l kontinye fè ti boubout li plezi, fè fanmi l plezi. Fè mèt otèl yo plezi, se la boujwazi ki toujou ap renye, nou menm nou toujou nan kras, nou toujou nan mizè. Nou di ane sa a sa pap pase konsa, kòm se masak y ap fè tout kote, m pa panse kè yo ta di ase pou yo ta wè nou menm andikape nou nan lari n ap chèche sa k revyen nou de dwa, epi yo pou ta panse l yon lòt jan. Bon ke nou menm, yo fè sa yo vle avè nou men n ap nan lari an jiskaske yo fè sa y ap fè avè nou an. Men fèt denmen an pral rive la. Nou te gen espwa sou madam nan ki nan CAS ki toujou gade nou tankou moun ki abiye chèz dekore tab resevwa nou tankou rèn, tankou prensès men ane sa nou mande yo, nou mande minis Ariel Henry kiyès ki pral fè sa yo pou nou? Eske fèt dèmen an pral pase konsa? Ou konn sak tris nan istwa wi dam nan dekore patat tandiske men kounya madanm nan dè 4 miray pou vòlè waw son peyi ki tèlman spesyal pèp ayisyen dèfwa lè dirije yo ap gade pèp la kap manifeste yo di pèp la nou mèt vale mwen menm map moulen pèp la egne gòj li lap vale ay yo ap moulen yo ap manje lajan epi pèp la li menm lap vale èske ti konpran. Andikape yo di madan Toto ti sòt peye nou 3 mwa, l te pwomèt nou l pral peye nou 3 mwa ankò, nou mande kiyès pou nou rele, fò yo di nou kiyès ki pral ba nou sèvis sa yo ke nou pèdi, nou pa konn kilè nou pral jwenn yo, nou di fèt demen an nou p ap pase l konsa, e pou yo pran responsablite yo di sa y ap di a fanm andikape yo y ap soufri twòp, tout moun ap soufri men nou menm ki kouch vilnerab la nou pi mal, se rezon sa ki mete nou deyò jodi a, malgre lari pa bon nou riske vi nou. Nou vin mande yon moso lavi miyò, gen andikape ki pa ka sòti ditou. Nou menm nou mete vi nou deyò pou n mande pou yo, pou n mande pou tèt nou tou. Nou mande yo pou yo panse avè nou. Paske nou ka pase nan lòt faz. Lè moun grangou deja nan sitiyasyon dandikap, w ap vin agresiv. Nou ka fè tout sa yo panse nou pa ta ka fè. Pou nou rekipere sa k pou nou yo, fò yo rive tande larezon. E pou sa nou vin la jodi a. An nou pèmèt tou nou zanmi entènot gen enfòmasyon sa piske nou di w avèk tak 509 ou pap rate okenn enfòmasyon. Tande byen Ayiti pami 7 peyi ki plis afekte avè grangou. M pap pale w grangou a fè ou leve maten an la ou santi lestomak ou fè w mal ou ta manje non. Moun ki ap pase 2, 3 jou k pa ka manje. Nou sonje gen ansyen kandida la prezidans epi yon ansyen senatè ki te di sa. Mph. Nou wè kiyès wi, nou wè kiyès apa lè l te di se zèb nou pral manje. Moise Jean Charles, E pa manifestasyon yo konn fè? Tire wòch nan tout direksyon? Sa yo te pwopoze? Yo pa t pwopoze anyen non. E pwofèt malè sèlman yo la pou yo fè wi. Epi yap batay pou yo pran pouvwa e aprè anyen. Men li toujou nan tout gouvènman malgre lap di pèp ayisyen nou pral manje wòch. Men li toujou ap manje nan pouvwa l menm. Li toujou gen ti chèk li, ti ministè l. Son bagay konsa. Grangou ekstrèm! Lè m di grangou ekstrèm, nan grangou ki rèd! M konnen gen moun ki konn fè 3 jou ki pa manje entènot. Gen moun ki y ap fè jounen nan lari. Si pa gen yon bon samariten ki pou lonje. On sengoud, bon m pap di sengoud, bon sa sengoud ka fè? Lontan ou te ka gen 25 goud, ou achte yon 25 goud pen. Menm jan moun yo konn fè l, ou manje la epi ou bon ti dlo ou kore kè ou. Bon men gen moun menm sèl la yo pa ka jwenn met anba lang yo non. Gen ko-direktè kolektif k ap defann dwa moun yo ki salye inisyativ popilasyon pran pou defann tèt yo fas ak nèg ak zam k ap simen latwoublay nan mitan popilasyon. Sitwayen nan zòn Pòtoprens lan, patikilyèman zòn Kafou Fèy, BBC, Pako, Kanapevè, sou yon bagay ki remakab pandan y ap akonpanye lapolis pou yo kapab konbat tout kriminèl oubyen tout prezime kriminèl ki ap anvayi yo. E mouvman sa a, li pa sèlman yon mouvman pou ki espontane, men se yon mouvman ki di li bouke avèk kesyon tèritwa pèdi manm gouvènman an ap pale a, e moun sa yo pa vle zòn lakay yo pèdi. Nou kwè li enpòtan pou n raple depi 2 lane gon monte de kriminalite, de vyolans nan peyi a, yo sible polisye, polisye an inifòm, de ka de kidnapin kont ranson, de ka dasasina premedite sou de sitwayen politik oubyen de pezible sitwayen e anplis gon pakèt masak ki fèt nan peyi a e si m site. Te, tankou Dyèg, tankou Meyòt, Fò Jak, Malik, si m site Site Solèy, Sous Matla, plizyè lòt kote nan Latibonit, akote de Ti Rivyè, akote de Kafou Pè, Lyankou, gen plizyè fwaye de tansyon e pami yo gen de polisye ki. Lòt reyaksyon men fwa sa se pou sektè politik la, gen ansyen depite komin Mirbalè ki salye li menm tou leve kanpe popilasyon anndan peyi an. Abel Decoline kwè mouvman Bwa Kale an se rezilta enkonpetans otorite yo nan Leta. Ann koute Abel Decoline pou plis detay. ensekirite a nan peyi Dayiti e se nan sans sa a Cadoa atravè yon nòt pou laprès li pran nòt ki lakòz pèp ayisyen an pa kapab sikile lib e libè, nou di akòz vanjans, akòz vyolans, akòz egzaksyon gang ak bandi ame. Men tou, nan nòt sa a, Kadoa pwofite egzòte tout yon seri de aktè, tout yon seri de sektè nan peyi a, sektè ki sou pouvwa, moun ki di yo se otorite ki genyen gouvènans peyi an, men tou sektè ki reklame yo de sektè patwonal, sektè prive. Nou egzòte yo pou nou di fòk yo sispann yon seri pwovokasyon paske kwè nan nivo kado a, akote vyolans gang yo, akote kesyon kidnaping ki se yon pwovokasyon e ki fè pèp la leve kanpe, nou kwè tou sa ki genyen depi kèk. Tan pou moun jwenn dola nan labank, lò menm ke fanmi yo voye dola pou yo, se yon fòm de pwovokasyon. Nou kwè tou nan nivo kado a, peripesi, mizerere pèp lan pou l rive jwenn gaz nan ponp, lò menm ke gouvènman an te pran desizyon pou ogmante pri gaz lan Pèp lan kontinye ap galere, nou kwè se yon fòm de pwovokasyon. Lò menm pèp lan ap pase plizyè semèn, plizyè mwa san l pa jwenn kouran lakay li, alòske lapli ap tonbe, alòske gen yon konpayi ki rele edh, alòske Leta di li gen kontra avèk plizyè konpayi prive pou bay kouran, nou kwè se yon fòm de pwovokasyon. E se nan sans sa a, Cadoa di Li egzòte tout sektè sa yo pou yo konpòte yo yon lòt fason devan revandikasyon pèp ayisyen an. Gen òganizasyon sitwayen pou yon nouvèl Ayiti ki prezante bilan ka omisid moun ki asasine pou mwa davril 2023. Gen 264 moun ki asasine, majorite ladan yo soti nan depatman lwès peyi Dayiti. ki se kowòdonatè jeneral òganizasyon Sitwayen pou yon Nouvèl Ayiti. OCNH angaje l nan yon batay kote chak mwa li rann yon rapò piblik sou ka domisid yo. Si nan mwa mas la, OCNH te rive denonbre 195 ka domisid, lè sa a anpil moun te di a sitiyasyon an grav, ebyen pou mwa avril la, sitiyasyon an pi grav toujou. Sitiyasyon an pi grav toujou se paske pou mwa mas la, Pou 100 de 264 ka nou soti te la yo. Donk nou estime sitiyasyon an li menm li trè grav e fòk genyen de dispozisyon ki pran pou mete fren nan sa. E se pou sa OCNH envite otorite konsène yo pou yo pran de dispozisyon pou garanti sa n rele le dwa a la vi, le dwa a la sekirite e tout lòt dwa popilasyon an li menm li dwe jwi de yo, donk fòk genyen de dispozisyon ki pran le pli vit posib pou mete fren nan sa k ap pase a. Medam, madmwazèl e mesye, gen responsab Rasanbleman kretyen pou devlopman, RACDEV, Bovwa dezòm, bovwa des moman de popilasyon an kontinye mouvman Bwa Kale a nan sousi pou peyi a rale yon souf anba fenomèn bandi yo. Pastè Bovwa demon ki egzije demisyon Premye Minis Ariel Henry pou fè plas ansanm avèk yon lòt gouvènman ki dwe genyen ladan l ansyen konseye elektoral, ansyen minis anviwònman Pierre Simon Georges, Komisè Gouvènman Okay la Mèt Ronald Richemond, Komisè Miragwàn nan Jean Ernest Muscadin. Pou mate fenomèn ensekirite a Regwoupman Sendika Dayiti pwopoze Premye Minis Ariel Henry pou l remanbre CNDDR a 19 manb k ap gen ladan l reprezantan tout fòs viv nasyon an, reprezantan legliz katolik. Hehehh Sendikal, pwotestan ak ministè anviwònman, afè sosyal, se kèk pami pèsonalite ki dwe fè pati de CNDDR ki gen dadan l Guy Vilcin, ki te tou pwofite plede an favè yon òganizasyon eleksyon an Ayiti malgre kontèks ensekirite a grav anpil nan peyi a pandan dènye moman yo la. pou kapab fini ansanm avèk dosye tranzisyon an. Genyen Regwoupman Sendika Dayiti ki gen ladan l sendika anseyan atravè plantè elatriye anonse yo chwazi Rudolph Pierre pou al reprezante yo nan pwochen konsèy elektoral la. Daprè pòt pawòl regwoupman an Rudolph Pierre se yon ansyen manm KEP responsab operasyon ki chaje konpetans sendikalis la ki ankouraje yo pase Men nan konstitisyon an anonse yo pral tanmen yon kanpay sansibilizasyon pou deklannche pwosesis elektoral la. Nan okazyon selebrasyon jounen mondyal libète laprès Asosyasyon jounalis ayisyen yo, AJH, nan tèt kole ansanm avèk unesco òganize yon konferans deba sou tèm 30 lane komemorasyon jounen mondyal libète laprès an Ayiti ki avanse ki fèt nan diskou sikonstans lan sekretè JH la ki se Jacques Derosier fè konnen nan sitiyasyon aktyèl peyi a twouve l jounen jodi a, jounalis yo gen 3 gwo blokaj pami yo aksè ak enfòmasyon, enpinite pou site sa yo sèlman. Nan sans sa, Mesye Derosier ankouraje gouvènman an pou l kreye yon klima sekirite e mete fren nan enpinite yon fason pou jounalis yo kapab gen aksè ansanm avèk Enfòmasyon. Reprezantan unesco an Ayiti ki se Kadim Sila fè konnen menas ki pandye sou tèt laprès yo an Ayiti sitou nan sitiyasyon aktyèl la. Mesye Kadim Sila ankouraje jounalis yo pou yo ranfòse kapasite yo, sa ki daprè li ap pèmèt demokrasi a tou ranfòse nan peyi Dayiti. E solidarite pou defans dwa moun andikape ki te plante pikèt yo pèp ayisyen devan ministè Afè Sosyal, genyen responsab fanm nan Solidarite pou defans dwa moun andikape yo Josette ki te prezan, genyen Reginald Pierre, Mouvman Andikape ap ak Defavorize Nòdwès, MADHNO, denonse fenomèn lavichè a ki tounen yon kansè pou detui yo, kòdonatè a, Reginald St Pierre kritike responsab yo nan ministè afè sosyal ki neglije kategori sosyal sa yo malgre gwo lajan yo tande ki dekese nan pwogram apèzman sosyal pèp ayisyen genyen lise Louis Joseph Janvier nan Kafou ki pran lari yè 4 me a Elèv yo ki te mache louvri divès lòt baryè lekòl pou fòse yo solidarize ansanm ak yo. Kèk ladan yo ki te pale nan mikwo laprès donk kritike ministè edikasyon nasyonal ki pa fè anyen pou yo kapab jwenn pwofesè nan moman an y ap prepare pou ke yo kapab al patisipe nan egzamen. Kòmandan an chèf sèvis ensandi. Minisipal Pòtoprens lan, Pierre Frandy ki te pran lapawòl nan seremoni an, salye travay sapè ponpye yo yè, medam matmwazèl e mesye nou raple nou gon gwo dife ki te pete nan mache Petion Ville la, donk li remèsye patnè yo pou kolaborasyon yo toujou pote ansanm avèk ekip ponpye yo byenke nou konnen nan peyi dayiti dife ka pete on kote epi sa w tande a blidip blidip kow kow machin ponpye debake epi lè l rive l di w m pa gen dlo li kanpe l ap gade medam matmwazèl se mesye nou konnen mouvman bwa kale a depi se nèg ki afilye ak gang li bay pwoblèm sa ki nan pouvwa menm jan ansanm avèk sa tou ki nan opozisyon sa ki nan sektè prive nou konnen anèl belize anèl belize. Gwo distribitè zam a bal, nou konn sa trè byen. Ebyen pèp ayisyen, li pa dakò ansanm avèk mouvman Bwa Kale a. Nou konnen minis jistis la te deklare y a des territoires perdus. Donk, nou konnen aktyèlman la lapolis ap mennen gwo operasyon e pèp ayisyen fòk mwen di ou, lapolis vrèman vrèman motive nan dosye Vilaj de Dye aprè chèf de gang Izo te fin trete la polis de fatra byen ke chèf polis la li menm lap règle afè pal men chaje polisye ki detèmine pou ke yo kapab rezoud pwoblèm sa e nou salye tout ekip marine nan kap fon travay serye e deja genyen mò pèp ayisyen nan kan ènmi an. Deja genyen divès mò nan kan ènmi an donk rete konekte puiske lapolis ap frape rèd rèd rèd nan blòk sa donk ansyen depite a pa dakò ansanm avèk dosye rekipere teritwa pèdi yo nou konnen ke ansyen depite a toujou deklare ke bandi yo se frè l. Yo se viktim sosyete a, men sa pa Sa pa anpeche yo viktim nou, men se pa moun k ap ba yo zam yo, ti konpran, yo gen men bòs.